Zanmim lèw di w tout boutèy gen bouchon nan genlè panse se jwèt non se pa jwèt tout boutèy gen bouchon yo ebyen zanmim nan moman an la boutèy lanmò sanjou a resi jwenn bouchon l bouchon lanmò sanjou se cha ti magali a l ye nan moman an la cha ti magali a bay lanmò sanjou kwadèboukè pou prizon l nan moman ke map pale avèk ou a lanmò sanjou se nan kache l ye afè kesyon de li vin fè sikilasyon ap fè chowòf fè sikilasyon lap kanpe machin kap pase a pa gen sa pyès Chat se Magalie a deside fòl jwenn tèt lanmò sanjou. Bonjou bonswa sa depan de lèw pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa e pa bliye aktive sign klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konn ou entèlijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Nan videyo n te fè a ou sonje ke n te pale de 2 sòlda Lanmò San Jou ke yo te arete e gen youn ladan yo ki te akonpanye avèk tout mennaj li, ebyen 2 sòlda sa yo, yo fè yo pale e ni mennaj la pale tou. Nou gen odyo a la nou pral fè w tande tou 2 sòlda yo kòman yo t ap bay tout verite devan lapolis. Rete la, pa rate menm yon segond nan videyo sa, paske gen koze nan videyo sa. Yon lòt kote komisè Muscadin kontinye ap fè koze mezanmi, komisè Muscadin mete lapat sou yon bandi ki te arive asasine yon machann dola ameriken aprè ke li te fin leve tout lajan machann nan ebyen li te tchakel avèk kout manchèt komisè Muscadin li menm mete lapat sou misye Nou gen video a pou kote ke Muscadin tap pale de dosye a. Ebyen video a tèlman dwòl nou pap ka mete l nan video sa ke wap gade a la. E nap envite w klike nan link ki nan deskripsyon video sa pou w kapab gade video a e pa bliye nou di sa deja nenpòt video nou paka mete sou youtube, sou facebook wap kapab jwenn yo nan gwoup lan nòmalman. Klike nan link la pou w kapab antre nan gwoup la. Nou pral fè w tande, Komisè Muscadin ki t ap pale konsa, e pa bliye nou pral fè w viv deklarasyon sòlda Lanmò San Jou yo te fè devan lapolis nòmalman. E gen youn ladan yo ki pa vle kòmsi bay tout detay, men gen youn menm ki ki avwe tout laverite, ki di wi m konn manyen zam, wi nou konn fè zak nan baz nan baz la, e li pale nan ki baz li te ye nòmalman. E demwazèl ki se mennaj youn ladan yo te pale tou mezanmi nou pral fè w viv tout deklarasyon sa yo nap swete w pa rate menm yon segond nan video sa nòmalman ann tande komisè Muscadin aprè nap vini pou lòt deklarasyon sòlda lanmò 100 jou yo. Jacnel Rene e misye sa. Se misye ki te rache kanbiz ki te mouri fote nèg la. Jou ki te vandredi 13 out 2022 a, misye rache kè bizar, misye pran 45 mil dola ameriken sou li, e nou arete misye Tigwav. Ok. Nou arete misye Tigwav. Ok. Kounye a la nou pral fè w tande deklarasyon sòlda Lanmò San Jou yo, debaz 400 Mawozo, E akonpanye mennaj yonn nan yo, nou pral fè w viv deklarasyon yo. Tè a pa bon, manman m di pou nou desann. Jakmèl e nan klès m nan. Li te konn ap dòmi nan otèl e bannann l ap vann nan klès m nan. Kounye a m wè l ap kriye. M di a manman, m ap rezye m ret dèyè a, menm ke dèyè a pa bon lè m dèyè a m toujou jwenn yon vye moto m ranje, m toujou jwenn yon vye bay radyo m ranje pou moun, m ap fonksyone dèyè a m pa pral Jakmèl. Kounye a l di nou mèt nou mèt ale Jakmèl kounye a mwen menm m desann Jakmèl yè etan m ap pran jwenn yon lanp pou yon moun lakay la yon mesye te pa dèyè lakay la m wè polis ap vini m chita m ret ap ranje lanp la kounye a m tande m fè pa mi 400 mawozo Depi kilè w Jakmèl? M gen nenpòt 2 semèn Jakmèl. Ou pat di sa yè nan poze kesyon yè a? Wi m te di e sou rezo sosyo m toujou an kote li ap pale m de kole. Kole kay sou rezo sosyo. Non. Nou pa bwè ansanm? M toujou ap swiv koman peyi a fonksyone sou rezo sosyo. Yo toujou bò lari a, yo toujou ap site non yo, dèfwa m konn chita deyò lari a, devan lakay mwen. M pa t janm nan kache, bon m nan kache m ap sikile. Ou konn manyen zam? Mwen menm? M te manyen zam yon sèl fwa m te fè foto a yon a yon douz. Yon douz? Ki bò de yon douz sa? Yon patnè bò lakay la. Kòman ou fè konnen li se yon douz? Hum? Mwen renmen lekòl m toujou ale. Jis pandan vakans lan te di map vin kot matant ki Jakmèl, m te di konsa enbyen map vin avèl. Kounya m te men m te di manman m konsa m pral fè yon mwa kay yon matant mwen. M te vin la ansanm avèl pou kounya la mwa a rive m bezwen fin ale gen bagay pou m kontinye al lekòl, m di fòk n ale. Li di m ebyen ok madanm nou prale. Nou pran machin pou nou vini m wè polis pran nou yo di fè pati gang 400 mawozo yo mwen menm m pa. Sa konn ede ou pote konsa? Zam nan? Ki tip zam ou te konn pote? Yon manch long. Yon manch long. Ki non manch long nan? Ki non li? Akash. Akash? Ou donk akash? E ok, nèg sa w sot tande a la, misye rele Albert Laury, e misye k sou ekran an la. Misye se timoun Site Doudoun. Misye se sòlda konfyans chèf gang Y la. Nèg sa a frè m, mechan pase l pa genyen. Jan w ap gade l sou ekran an la tankou yon ti sen la frè m, nèg sa a frè m, Pa gen pase l. Misye preske patisipe nan tout aksyon chèf gang Y fè. Nèg sa yo anndan se sa yo vle yo fè. Te gen Ti Pitè, Ti Blan, Mèzami. Epi Loria li menm sa w ap gad sou ekran an la e misye ki te chape nan tout nèg sa yo. Nèg sa yo mouri deja. Ti Pitè se Ti Blan. Nèg sa yo mouri deja. E misye li menm li t al kache nan Jakmèl. E aprè cha Ti Magali a te fin kraze baz la. Misye li menm misye al kache ebyen kounya la mèt la pa t sou li. Misye oblije bay tout verite. Misye te fè pati de gwoup gang sa kap bay pwoblèm nan peyi dayiti a. Mezanmi gade nèg yo mezanmi. Ti moun ki ta pou lekòl toujou. E nèg sa yo ki gen gwo zam nan men yo. Lè gen gwo zam nan men yo pil mouchwa mare nan kou yo pran pòz tankou se se se wa latè yo ye anyen paka rive yo. Men kounya kisak pase kounya. Epi mta renmen konnen nèg sa yo eske Eske depiw bandi ou sòt? Ou byen se paske yo sòt ki fè yo bandi mezanmi. Pou janm wè yap mare bandi, bandi ap tonbe, epi ou nèg la gen kè toujou poul kenbe zam nan menn. Lap, map mouri a zam mwen nan menm. Bann enbesil. Nap fout mouri a zam nan nan men nou. Yap mouri a zam e solda yo ye e gang, dandi. Moun ki ba nou zam nan ap toujou ret la, pitit yo ap ret. Mezanmi nèg sa yo, nèg sa yo se. Bon m ta renmen konnen sak nan kran nèg sa yo. Pitit moun ki ba nou zam nan yo aletranje, yap etidye. pou yo vin dirije w, pou yo toujou vin senatè, vin depite nan figi w. Ou menm menm, ou pa chèche wout lekòl, ou pa chèche wout bagay pou w aprann, se bandi w vle fè. Kounye a, men w anba kòd kounye a la, ou pral pouri nan prizon. Chans pou ou, ou pa mouri. De gwo kou y ap gade yo la, yo jwenn telefòn nan men yo. De telefòn yo jwenn nan men yo, chak pou yon moun yo te kidnape. Epi premye a men ap fè kòmsi ke li pa t nan kid, li pa nan kidnaping, li pa nan baz, ou se yon zanmi m ki genyen nan baz la, zanmi a mouri deja, te konn ba l kenbe zam. Manti! Yo jwenn yo avèk telefòn nan men yo. 2 telefòn yo jwenn chak telefòn sa yo pou yon moun yo te kidnape. Gen youn nan moun yo, yo te kidnape, yo te libere l pou 50 mil dola mezanmi. Kidonk nèg sa yo kidnapè yo ye, se kriminèl yo ye. Se pou lapolis sere boulon nèg sa yo. Sere boulon yo byen di, fè yo kite bandi. Epi tou, pa gen plas ankò. Dat y ap mare bandi la. Dat y ap mare bandi. Se pou yo kòmanse pran yo, fè yon fen avèk yo. Lè sa a, lòt yo ap pran egzanp. Paske yo pa konn pran egzanp yo menm. E vwala, se te tout sa m te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E videyo sa, pa bliye like li pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!